Ekri ak televize, n ap salye dyaspora yo ki ap soufri anpil paske yo pa ka tounen lakay yo. N ap salye pèp ayisyen an, spesyalman moun k ap viv nan katye popilè yo, k ap viv nan move kondisyon, kote sistèm santi ak konwonpi a redui nou pi mal pase bèt. Jodi a, objektif konferans de près sa a, Se pou nou reponn swadizan òganizasyon dwa moun bidon k ap fè manti nan masak Dèlma 32 a. Mwen vle pèp ayisyen an konnen nou se fòs revolisyonè je nèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout. Nou se revolisyonè. Lè nou fè yon bagay, nou revandike l. Sa k pase Dèlma 32 a, nou pa gen anyen pou nou wè avè l. Si se nou ki te fè l, nou t ap revandike l. Nou pwomèt nasyon an, nenpòt sa k fèt, depi se nou, N ap revandike l. Nasyon an, peyi a. Mwen pa vin la pou m fè machandaj politik, ni vin bay repons ak Pierre Esperance. Fòk lemond antye pran nòt sou aksyon òganizasyon dwa moun yo, rnddh, pati politik Pierre Esperance la. Oganizasyon dwa moun bidon sa kote ke moun ki konn ap kraze brize pou yo al fè masak delma 32 a ak kriswa tout moun ki gen bon sans ki pa nan paspouki ki pa kowonpi menm jan ak pyè esperans ap konprann ke chen an mòde tèt li kòm chen an mòde tèt li pou mèt chen an defann li lap chache lagel sou do lòt moun. Derby Geffrard se te delege SPNH 17, Fantom 509. Li t ap goumen pou mande pi bon kondisyon lavi pou polisye yo. Li mouri. Ke nanm li repoze an pè. An repons ak sa k pase a, patizan l yo aji. Men lè w ap aji ak kòlè, lè w ap aji ak emosyon, sa ka koze. Anpil domaj. Ebyen, on militan mouri, on jounalis mouri. Petèt si 2 moun sa yo pat mouri, masak Dèlma 32 a t ap pase inapèsi, menm jan a anpil lòt masak ki fèt nan katye popilè yo. Pierre Espérance ou manti. Ou manti lè w di se baz krache dife. ki al fè masak delma 32 a baz krache dife pa gen anyen pou li wè ak masak delma 32 a se pou tèt sa nap raple w nou se fòs revolisyonè jenef an fanmi e alye e toujou sonje sa manyen youn manyen tout rapò 6 a tèlman gen manti ladan l. Menm non moun ou mete yo, se pa konsa yo rele. An ka ou si lajistis ta vle fè travay li. Fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout gen pou l frape. E lè n ap frape, se pa moun Dèlma 32 k ap kriye. Lè nap frape, se pa moun Lasalin kap kriye. Lè nap frape, se pa moun Site Solèy kap kriye. Lè nap frape, kriye a ap moute kote pou l moute a. Lè nap frape, kriye a ap fèt an franse. Lè nap frape, kriye a ap fèt an angle. Lè nap frape, kriye a ap fèt an arab. Pèp la kriye twòp an kreyòl. N ap mande tout katye popilè yo tann modòd, paske se chofe n ap chofe. Paske fòk nou kontinye al chache sa k revyen nou de dwa. Pèp grangou pa jwe. Nou pa responsab mizè nou. Men se yo ki responsab. Fòk nou dechouke mèt sistèm nan ak tout tchoul sistèm lan. Viv Ayiti, viv fòs revolisyonè Jenè Pran Fanmi e Alye manyen youn manyen tout, aba sistèm kowonpi santi pouri sa, aba tchoul sistèm lan. Mèsi. Ou menm jounalis la ou gen pou dechoukè e jiskilè wap ka peye yon bon lekòl pou pitit ou? Jiskilè dòmi nan yon bon kay pap liks pou ou? E nou poko wè dechoukè paske nou tout gen pou nou dechoukè e nèg yo panse je nou patap janm kale jounen jodi a je nou kale e nap fè sa nou gen pou nou fè e ke nèg yo poko wè dechoukay paske fòk pèp sa jwenn on ane miyò. Fòk pèp sa viv menm jan avèk tout lòt pèp sou latè tankou moun. Yè, popilasyon an te deside pran lari akoz move kondisyon l ap sibi nan Geto yo. Goumen pou chanje sistèm, on sistèm ki santi, jan m sot di la, on sistèm ki kowonpi, on sistèm kote tyoul sistèm nan, a moun n ap goumen yo gen anpil lajan. E moun ki tchoul sistèm yo, yo byen plase. Yo gen gwo, yo gen gwo radyo, yo gen gwo televizyon. Nèg sa yo gen anpil lajan. Goumen pou chanje sa, li pap fasil. Yè manifestasyon yè a te demare e pezibleman, tout moun te wè l. E kote ke pèp la ta pral chache sa k revyen l de dwa. Men kote lapolis chwazi tire gaz pou li kraze manifestasyon ok nap lanse apèl sa bay polisye yo ki se frè nou e nou kwè ke polisye yo ap viv nan katye popilè menm jan avèk nou paske nou panse ke pa gen youn nan yo ki ap viv laboul kèk ra nan yo ki ka laboul kèk ra nan ou nan nou ka peleren kèk ra nan nou ka tomasen men pi fò nan nou e nan mas pèp la nap viv e lè pèp la ap manifeste sa ke pou l mande sa ke li gen l de dwa evite fè. Usage abusif de la force monte. Paske yè nou tap pale de légitime violence. Si nou pèsiste fè violence sou pèp la, pèp la gen dwa òganize l pou l fè violence la an retou. Nou menm kòm moun responsab, kòm lidè responsab, nou te jije ke pèp la te nan lari yon te twòp e yon afwontman, Ce ke nou pa janm swete, bay pa janm swete afwonte lapolis. Yon afwontman te ka koz anpil moun mouri, te ka mennen anpil dega. Poutèt sa, pezibleman, nou te chwazi pran moun yo, nou te retounen Lasalin avè yo, nou te fè tout moun antre lakay yo, e ke moun yo ap ret tann modòd, paske goumen se strateji. Nou gen pou n devlope strateji pou n kontinye goumen sa, paske goumen sa a lap long, e fòk nou jwenn liberasyon peyi a, fòk nou jwenn yon myezèt pou popilasyon nou an. E nan lè w ap goumen, fò w konn ki lè pou w avanse, ki lè pou w repliye. Jan m di w la, fòs revolisyonè Jenèf an fanmi alye pa janm swete retwouve l nan yon sitiyasyon kote ke nou pral gen pou nou afwonte lapolis. Nou pa gen sa nan kalandriye nou, nou pa gen sa nan misyon nou. E nou jis te twouve ke jounen yè lan, si n te kite moun yo nan lari, te ka gen twòp dega, anyen, te ka gen twòp pèt an vizimèn, nou te chwazi fè moun yo repliye. Men jan m di w lan, goumen an pa fini. e gen anpil strateji k ap devlope e ke pou n konnen kòm kote n ka mennen pèp la. Èske w te satisfè? Èske w te satisfè de jounen an? Nou toujou sou menm kesyon an. Kite m di w, gen moun ki konsidere manifestasyon yè kòm yon divèsyon jiske pou l ta pare dosye ki fèt Dèlma 32 a. Ou gen yon repons a sa? Nou pa gen pou nou fè divèsyon e mwen sot li l nan konferans de près la la. Nenpòt moun ki gen bon sans. Nenpòt moun ki gen bon sans ap konprann sa k pase Dèlma 32 a. Sa k pase Dèlma 32 a, e sa k fè yè n ap remake ke m pa t janm pale de li, depi nan konferans lan m pa t janm pale de li, paske tout moun ki gen bon sans gen tan konprann. Ban m pran yon egzanp avè nou. Polisye Guerby Geffroy te konn di ke mwen menm Jimmy Cherizier m konn anndan cha m ap tire sou li. Polisye Guerby Geffroy konn ap trete G9 an fanmi e alye de bandi, de gang, de vòlè. Si kounya sa nou pa swete paske son polisye frere ki mouri mwen menm antanke polisye sa deranjem si kounya polisye sa mouri polisye konn ap tretel volè konn ap di nou nan cha nap tire souli si polisye sa mouri banm yon grenn enterè nou ta genyen poun ta moute delma 32 poun al fè revanj pou li moun ki moun ki lisid ap gentan wè absurdite sa pa kenbe. Mwen di sa deja nan konferans lan, chen an mòde tèt li. Kòm lè chen an fin mòde tèt li, mèt chen an ap bat pou l defann chen an. Se nèg yo ki fè zak yo, mèt yo ap bat pou yo defann yo epi y ap chache lage l sou do li. Ankò yon fwa, mèsi, Jenèf an fanmi alye, fòs revolisyonè Jenèf an fanmi alye pa gen anyen pou l wè a sa k pase Dèlma 32 a. Nou remèsye laprès ki te deplase la e n ap kenbe nou enfòme de chak lè n ap gen pou n ba yon konferans paske fòk nou pale a pèp la pou n fè yo konnen ke goumen ap long. Pèp ayisyen nou konn sa l ye deja, rete fokis sou goumen an paske fòk n al chache sa k rive nou de dwa. Mèsi.